Ou ka remake jodi a mwen gen yon chemiz roz sou mwen. Se pa pou san rezon ke mwen mete yon chemiz roz. Se paske jodi a mwen vini parle w un peu de l'amour. Bonjour, bonsoir a tout moun ki ap gade video sa, tout moun ki rive sou chanèl youtube sa. Nou salye w a la gloire de Dieu e nou vrèman kontan, nou vrèman rejwi chak fwa le Seigneur li akòde nou opòtinite pou nou kapab ansanb pou nou pataje sitou la parol de Dye. Jodi a jan mwen sot di li, nou la pou nou kapab fè yon ti pale sou lanmou. E m envite w a li la parol de Dye avèk mwen lan 1 Jan chapitre 4 le vèsè 11. 1 Jan chapitre 4 le vèsè 11. Byeneme, Nous devons aussi nous aimer les uns les autres, 1 Jean chapitre 4 verset 11. Permet ke m di ke tout pwoblèm ke limanite ap rankontre se yon pwoblèm lanmou. Se paske pa gen lanmou. Trè sètèneman, tout pwoblèm ki ap konfwonte limanite la, tout sa k ap fèt, k ap, tout lagè, tout moun k ap mouri, etsetera, tout sa k ap pwodui sou sifas tè a, tout se paske pa gen lanmou. Eske si mwen gen lanmou pou yon moun map rale yon zam poum tiye l? M pap rale zam poum tiye l paske m gen lanmou pou li. Si m gen lanmou pou yon moun mwen pap vle wè mal pou li. Si m gen lanmou pou yon moun m pap ka fè yon konplo kontre li menm. Si m gen yon lanmou pou yon moun, m pap ka di yon pawòl sou li e pou m pèmèt ke pawòl sa fè tansyon l monte, suik li monte, etc. Li oblije ospitalize pou tou sa. Si m gen lanmou pou yon moun, m ap vle wè byen pou li, m ap vle wè le meyè pou li. Donk, se sa k fè nou di ke yonn nan gran pwoblèm ki mete limanite kote l ye jodi a, se yon pwoblèm lanmou. Se paske nou yonn nou pa renmen lòt. Nou yonn nou pa renmen lòt. Ou wè mwen menm po m nwa, ou menm po w blanch. Sa vle di nou pa ka renmen yonn lòt pou otan. E le pire, se ke pwoblèm lanmou an li poze. O sen de legliz. Se sa le pire, kote ke pwoblèm lanmou an li poze o sen de legliz. Donk kote ke moun ki nan mond lan te gen dwa pa gen lanmou antre yo, donk nou te ka, nou te ka plizoumwen fòse konprann sa. Men quand il s'agit de legliz de Jezi Kri, nou rive ap poze tèt nou anpil ketyon, kòman fè ke a lenteryè de legliz de Jezi Kri genyen pann lanmou? Gen karans lanmou, gen pwoblèm lanmou. Si Dieu nous a ainsi aimé, nous devons M renmen tan ke Jean itilize nan vèsè a, nou devon. Li pa di nou devriyon, men l di nou devon. Donk lanmou pa yon opsyon si m byen konprann jan Jean di l la, men c'est une obligation, se pa yon opsyon ke l ye ke m ka chwazi renmen m chwazi renmen, m pa chwazi renmen m pa chwazi renmen. Donk yon moun ki pa renmen pwochen l, donk ou an rebelyon a la parole de Dieu. Ou an rebelyon a la parole de Dieu wi. Se pa sila a petèt si m gon pann m gon pann dimil dola m ka rele l li ka prete m li se pa li menm m pral renmen sèlman men sila a ki pa kapab ede m si m nan sitiyasyon difisil ki pa ka lonje dimil goud ban mwen an m dwe renmen l. Sila ki petèt pa gen yon bèl rad sou li, ki pa kap met yon parfum chè sou li etc. Mwen dwe renmen l. Lanmou an pa dwe gade sou aparans. Li pa dwe gade sou sa ke entèl posede, entèl pa posede si, entèl posede sa, entèl pa posede si. Donk, m ka renmen entèl men m pa ka renmen entèl paske entèl pa ka ede m nan sa, entèl ka ede m nan sa. Donk, lanmou m se pou entèl, lanmou m pa pou entèl. Se pa de lanmou sa a ke Bondye ap pale. Se pa de lanmou sa a ke Jezikri ansenye nou. Nou dwe renmen yonn lòt, menm jan Bondye li renmen nou. Donk, nou konnen gen diferant kategori, gen diferant kategori ke yo pale nan lanmou. Donk nou pa p pale de lanmou nan yon kategori byen detèmine, men nou plis ap pale de lanmou antre frè avèk sè, de lanmou ke kretyen dwe genyen antre yo. Gen lanmou, gen lanmou agapè, gen lanmou ewòs, gen lanmou filyal, se lanmou filyal la n ap pale. Se lanmou, lanmou, lanmou agapè. Ok, lanmou agapè. Y a lanmou agapè, y a lanmou lanmou filyal, y a lanmou eròs. Donk, se lanmou yonn gen pou lòt antanke frè e sè. Si w renmen frè la, kòman w santi w? Ou rive lakay ou, on dimanch tout moun nou fin adore ansanm, e ou menm ou gade ou wè chodyè ou gen vyann, chodyè ou gen salad ladan l. Alòske ou pa panse avèk yon lòt ki petèt pa gen anyen pou mete nan chodyè nan jou sa a. Kòman w santi w? Lè w gade ou wè chak dimanch ou menm ou kab vin avèk yon soulye diferan, alòske ou obsève frè a, ou obsève sè a, ou wè byen se yon sèl soulye a l genyen. Anpil fwa soulye a ap mande dlo, soulye a ap baye. Poukisa ou pa panse avèk li, ou achte yon de twa soulye pou li, olye wap obsève wap gadel de jou an jou ki gen menm soulye a poukisa ou pa achte yon de twa soulye ba li sa se lanmou ou gen plizyè ou gen plizyè wap retire mete yo wap retire mete yo ou santi ou kontan ou santi ou fyè se ou ki toujou pi pi chik chèk chòk ou ki toujou pi byen abiye etc. Alòske lòt moun ki bò kote w la, w ap gade wè bagay yo pa kò djòm. Se kòmsi se dlo l ap pile nan pilon pou l fè bè. Kote lanmou an? Si w renmen l, fè yon aksyon. Fè yon jès ki kapab temwanye lanmou sa a. An nou priye Bondye. Senyè nou beni non, nou di w mèsi. Pawòl ou mande nou pou nou renmen. E nou pa dwe renmen sèlman an pawòl, men n dwe renmen an aksyon. Pè, ede nou pou nou kapab renmen. E renmen men moun ki petèt pa ta montre nou ke yo renmen nou, men pou nou renmen yo Senyè. E pèmèt ke chak moun ki t ap gade ti videyo sa a kapab pran desizyon sa a pou renmen, pou pataje renmen nan antouraj yo. E konsa, gras ou va devèse de manyè abondant nan lavi nou Senyè. Se priyè nou devan ou. Amèn. Merci beaucoup paske w te pran ti tan pou w te gade ti videyo sa. N ap toujou ankouraje w si w poko abone avèk chanèl YouTube la, abone, pataje videyo a, konsa plis moun va benefisye de travay sa. Mwen renmen w anpil nan Senyè a. Mwen se frè w, mwen se zanmi w, Adorateur Bertin Dorvilmar.